E kèlkeswa nan peyi ou ye a e kèlkeswa a lè tou wap disponib pou asiste videyo sa, pa bliye abone avèk kanal sa, kite yon kòmantè ak yon like e lèw fè sa, ou ankouraje nou, ou ba nou plis fòs pou nou kontinye chèche enfòmasyon pasi pala, anwo anba sou kote nan mitan agoch adwat pou nou vin enfòmew se devwa nou, se travay nou sa se misyon nou se kenbe pèp ayisyen an enfòme sou tout sa kap pase nan peyi Dayiti. Lapolis ankò yn fwa fè lòbèy nan tò sèl bagay yo te grav anpil rèl vitelòm pran kou plizyè bandi tonbe e gon polisye tou ki pèdi lavil e nèg vitelòm yo ta sezi machin ke polisye sa li menm li te ye selon sa nou gen kòm enfòmasyon gen plizyè polisye ki pete kouri nèg yo kite yon machin tou ap mache yo retire kò yo kidonk nèg sa yo pap mouri pou la patri, si yon bagay konsa l ye, enben nan moman n ap pale la a, Vitelòm, misye an dèy, misye ap kriye paske sòlda sa yo te vo anpil pou Vitelòm nan kidnape moun, nan vòlò afè moun, nan tire moun, se tout, e donk gwo aktivite sa yo ke sòlda sa yo ki jodi a la lapolis mòtèlman blese yo, t ap regle nan peyi sa a. Lòt gwo enfòmasyon ki domine aktyalite a genyen direktè Konatel la, Enben ki li menm pèdi lavi l nan moman nap pale la a, enben selon sa nou gen kòm enfòmasyon, direktè Conatel la misye te fè donk kansè e kansè sa a se li menm ki ta e donk mete misye anba tè pou koulè nap pale la a, donk se gwo dèy nan peyi Dayiti ki donk e moun Digicel yo moun Natcom yo donk se anpil moun ki kòmanse ap rele la a paske e direktè Conatel la li menm misye ale. Misye pa la ankò, nou pral envite ou an gen detay lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou anndan videyo sa medam e mesye ebyen divès cha blende ke lapolis te achte nan men gouvènman Kanada donk se de cha se de chat se pa menm cha ankò paske cha sa yo pa menm ka monte mòn nan operasyon ke lapolis al fè ebyen plizyè nan cha sa yo kanpe yo pa ka kouri, cha yo pa gen fòs, cha yo fèb, se yon bagay grav k ap pase nan peyi Dayiti, otorite kanadyèn yo pran Ayisyen, Ayisyèn pou makak, paske yo deside vann nou 2 cha ke yo menm yo pa bezwen lòt bò a, alòske 18 milyon debloke pou achte cha voye nan peyi Dayiti, e jiska kounye a se pa yon grenn 2 grenn cha yo ap rantre nan peyi Dayiti, alòske kòb la nan men moun Kanada sa yo ki jodi a la se cha refè, cha. tou pa ok se yo yap remèt leta ayisyen pou vin konbat bandi pou vin konbat gang pou vin konbat ensekirite nan ti peyi sa ayiti cheri bagay yo grav antouka nou pral envite w gen detay pa bliye ou menm ki nouvo sou kanal sa si w poko abòne fè sa kounya menm pandan wap gade videyo sa se grenn mwayen pou ban nou plis fòs nap chèche enfòmasyon tout kote pou nou pote pou ou annatandan. nous avons audio ça avec un monde à faire bon, nous allons inviter au détail restez sur vidéo jusqu'à la fin. Bonne écoute tout le monde, bon lundi, n'a tourné. sécurité, plusieurs grandes opérations menées par la police au cours du week-end écoulé dans l'air métropolitaine et dans l'Antibonite Plusieurs présumés bandits ont été mortellement blessés. Quelles seront les nouvelles étapes de la police? Elbe ap frape seryezman. Frantz Elbe. Youn nan bagay pou nou remake se ke lapolis la pa janm kanpe. Donk direktè jeneral lapolis la mesye Frantz Elbe ou ka petèt repwoche l de lòt de bagay wi men. Depi lè misye moute a. Men gen de gwo bagay ou pa ka repwoche Frantz Elbe. Men nan dosye ensekirite nan peyi a. Ce matin mwa menm, nou menm nan emisyon Matin Deba, m ap kesyone relasyon Ayiti avèk le Kanada sou kesyon ensekirite a. Klè, antanke sitwayen mwen menm Louko Desir, m ap poze kesyon sou relasyon ki genyen antre le Kanada avèk Ayiti sou kesyon ensekirite a. Paske madam mesye li pa nòmal. Ok. M tande anbasadè kanadyen an Ayiti a Mesye Karyè li eseye t ap eseye jistifye tèt li e m tande dènyèman Mesye Lemoine Bonneau sou radyo Karayib ki te entèveni sou kesyon kòmand ke leta ayisyen te fè oprè di Kanada yo ki te poze kesyon ki lè materyèl sa yo ak blende yo ap rive nan peyi a e l te di klèman ke Nouvèlis revoke l paske l pa t gen dwa Non men non anbasadè kanadyen an, Mesye Carrière. E menm anbasadè kanadyen sa a pote plent pou Fritz Dorvillier, ansyen konsil jeneral a Monreyal, Dayiti a Monreyal, yo revoke l. E yo revoke misye. Kòrèk. Men nou menm nou panse ke sa. Nou bezwen konnen jodi a, ki tip de relasyon Ayiti gen avèk le Kanada sou kesyon ensekirite a? Paske Ayiti pa ka kòmande 18 blende Verraten Latoute du Canada. Yo bay 3. Dans yon premye tan, Kanada voye 3 blende pou Ayiti. 3 blende izaje. Pa bon menm. Ki pran pa nan men polisye yo, bandi vin pran yo. Se ekip blendaj lapolis la. Lè blende sa yo vini, ki modifye blende yo pèmèt yo ta tout. Wi. Ok? Paske gen yon pakèt kote ki te gen fay nan blende yo, e si yo t ap tire avèk bandi, polisye ki te anndan blende sa yo t ap atenn 2 bal. Mentnan, gen yon ekip. Tout sa ekip blendaj an Ayiti a te di pou yo fè a, yo menm yo modifye, blende yo donk o Kanada. Sof ke, nan laprès kanadyèn, yo di se don wi li ye. Yo pa pale de kòm si m ta di w swit. Son lajan. Lajan nou te bay la non. Non. Li klè. Sa fè m ap poze kesyon, ki relasyon Ayiti genyen, sa li ye? avèk le Canada sou kesyon ensekirite a. Lòt 2 blende ki fèk vin la yo madam mesye, efektivman se 2 blende nèf, efektivman modifikasyon ke ekip blendaj la polis an Ayiti a te mande pou yo fè yo, yo fè yo nan kad 2 blende sa yo, Pyè Maten, blende ki, blende ki, 2 blende ki vin yo, yo pa fèt pou monte mòn. La polis al mennen operasyon yè nan Tomasen, blende pa an pàn. Ankò, 2 dènye yo wi. Yo kanpe yè. 2 dènye yo wi. 2 blende yo kanpe yè. Nan to basen. Ah, ben non. Paske blende sa yo pat fèt pou te monte mòn. Men louko. Donk se blende ki te fèt pou al mennen operasyon nan Platon. Ayiti. Yè papa. La polis, polisye ki te nan blende sa yo manke mouri. Paske lè yo rive anlè avèk blende sa yo, tout blende yo kanpe. Paske li pa fèt pou monte mòn. Men Ayiti e pa yon peyi montay. E pa yon peyi mòn li ye. Kounya la, si m ap fè kòmant, e pa an fonksyon de reyalite m pou m fè l mesye. M pa konnen. Nan maten. Mesi. Koute, se pase nou nan tenten pou pou gen. Eske se yo k pase nou nan tenten oubyen nou menm k ap pase tèt nou nan tenten? Se pise nou k pase tèt nou nan tenten. Paske tande, si m ap fè kòmand, m ap fè kòmand an fonksyon de reyalite m, an fonksyon de bezwen m. Ou pa ka di m blende sa yo pa moute mòn alòske peyi an chaje mòn. Chaje mòn. Mesi a. Ou wè bay sa m pa gade anyen ladan li, m pa konprann anyen menm. Mwen pa konnen poukisa yo pa kite ekip blendaj lapolis la, yo menm asire de sa de kòmand blende yo. Ekouta yo, ekouta yo la. Ayiti kòmande zam. Li pase pandan Canada jiska prezan kote zam sa yo? Madan mesye ki politik kap fèt avèk ayiti la? Ayiti te komande zam nan nan Canada. Paske nou pa gen dirijan, paske son ekip salòp, nou son ekip vagabon kap ranse, lè etranje a wèw ap ranse, etranje pa gen anyen serye poul regle pou ou, nan la mezi ou menm ou kanpe entèlokitè la, kòman imajine w yon konsil lefèkel pale sou menm bagay blendaj sa. Li mande revoke oke sou la. Yo mande pou revoke l e Doktè Ariel Henry fè jenerik revoke misye. Menm pa sa. Pa enève monchè. On jounalis wi, Leman Bono. On jounalis pale de kesyon blendaj sa a nan Radyo Karayib. Nouvelis revoke l. Paske anbasad di Kanada mande pou revoke l. E menm Nouvelis sa patwon medya sa a, patwon sa a, al gad nan ona, eske l peye? E pa ti entelektyèl ki la non. Gade misye. E mwen bon non. Ayiti, Ayiti. Ou konn sa ki di a? Ki konbe tap taye nan Nouvelliste wi. Aprè 30 ans. Aprè 30 ans de service. Mesye. Au Nouvelliste. Bagay grav wi mesye. Li fon remak. Lou konn bat konn sa non. Ki son verite. Non sa Fanyèl tap di l sou Radio Caraïbe wi. Mesye oo. Li fon remak ki son verite. E mwen bon non wi. Kounye a yo mande l pou l prezante eskiz paske l di yon bagay ki se verite. Verite. Paske anbasad du Canada pa renmen remak la, yo mande pou revoke l. Anbasadè a te mande. E de fèt yo revoke l. Talè anbasad Canada ap voye dosye sou li. ke Kanada fè avèk Ayiti. Nap pale la de preske 12 milyon dola. A moun ki la yo fòk yo reyaji, fòk yo di yon bagay. Si e de kado yo fè nou kado ba yo, fòk nou di l. 12 milyon dola. Si nou pa janm bay kòb vre. Paske nou pran kòb peyi a, nou di nou bay Kanada l pou achte ekipman. Nou fè konferans, nou di sa, nap klewonnen ke nou bay Kanada kòb, konbyen lajan, dayè n te di se nan bidjè a menm li soti. Nan kès leta. Donk, kounya, la près kanadyen ap pale de don. Donk, fòk nou eklèsi bagay lan, mesye, kiyès nou te bay kòb sa, si nou te bay kòb vre, èske kiyès nou te bay kòb sa? Paske, si yo pale de don, don vle di fè kado. Fè kado, kòrèk. Ok. Ok, donk se favè. Favè. Se favè Kanada ap fè Ayiti la. E lè yo fè w favè yo ba w sa yo vle. Ok, 3 premye blende yo se 3 blende izaje wi. Chaje fay. 3 blende izaje. 2 sa yo vote la, li pa menm ka monte mòn nan. Ou gen kokorat kòm chèf, ou sèvi avè w kòm kokorat tou. Kilè n ap sot nan bagay sa a antouka m pa konnen. Lè w pran moun serye, moun ki eklere pou dirije w, e lè a w ap sòti. E yon lòt fwa ankò, nou salye tout moun. Ebyen se yon plezi, ebyen Salomon pou nou menm nou ale brase enfòmasyon yo ki sanse ap domine aktyalite a. Ebyen avan ke nou ale nan kad enfòmasyon yo, Eben nou konnen ke genyen yon tristès o nivo de gouvènman, se Léon Jean Marie Guillaume ki te direktè jeneral konsèy nasyonal dè telekominikasyon Conatel, eben misye mouri la jodi lendi ki 16 janvye 2023 Ozetazini, eben selon enfòmasyon sous, eben nimewo 1 ògàn regilatè sektè telekominikasyon an misye tap soufri depi plizyè mwa. Ebyen misye ta mouri, ebyen daprè enfòmasyon yo se yon arèt kadyak, ebyen Jean Marie Guillaume ki te okipe pòs direktè jeneral Conatel a 2 repriz de septanm 2011 a mas 2016 pi oktòb 2019 jiska sa mò an janvye 2023, ebyen nou swete kondoleyans ansanm avèk la fami Jean Marie Guillaume ki li menm. Ebyen, Mèt Jacques Lafontant ki li menm ki deklare li viktim d'abus de pouvoir pa on jwi, on konseye nan CSPJ a. Ebyen, minis jistis la resaman ki revoke, ebyen li vèse, li bay lajan avèk yon konseye ki se manb CSPJ, ebyen pou kapab manipile pouvwa e pou yo deside kont li menm, ebyen nan kad sètifikasyon CSPJ a. Se sa ke Mèt Jacques la. Poutan li menm li denonse revoke le 11 novanm 2022 dènye. N ap raple w ke komisè gouvènman Pòtoprens la e ki toujou o pòs enben sepandan pa gen yon fòm administrativ ki te fèt pou yo kapab re-enstale l. De se fèt komisè e gouvènman Pòtoprens la misye di l prè pou l ale an prizon e si papye e fen detid li, li menm li di ke li ta fo, e si yo kapab pwouve ke li menm li pat ale nan lekòl de dwa. Ebyen li konteste rapò epi li mande pou yo revize l, men sitou ebyen sipò ebyen fòs viv de la nasyon pou kapab fè echèk ansanm avèk rapò sa ki selon li menm ki monte e tout pyès kont li menm. Ebyen nap do ke si nap gade pou nou wè nan lis la genyen yon pakèt bann e majistra ke yo menm yo di ke yo menm yo pa sètifye. Ebyen pandan ke mèt la ap pale ebyen misye fè yon deklarasyon la gen anpil moun ki di yo pa konprann paske misye di konsa ke ebyen mèt la di li genyen 2 moun li menm li genyen pou redevans anvè yo se premyèman li pale de Jezi Kris epi li pale de Ariel Henry ebyen se 2 moun sa yo ke li menm li konnen ke li gen dèt pou yo ebyen yon deklarasyon gen anpil moun ki di ke mezanmi yo pa konprann pou ke yon moun ki se yon avoka ebyen e pou menm pou se konsa ke li menm li ta fè gwo deklarasyon sa yo. Jimmy m pa konnen eske w genyen deklarasyon an an atandan ke Salomon sanble l genyen yon ti rektifikasyon ke li menm li vle pote oubyen yon jijman ke li menm li prale pou l kapab fè paske e Salomon m gen enpresyon ke w genyen tout lis jij yo paske ha gen de wi m panse ke nou pral gen pou n kapab swiv videyo a avan ke nou menm nou kapab ba yon ti opinyon nou sou sa ki ap pase la. Voilà medam mesye ban nou envite w tande ekstrè sa se trè enpòtan kanmenm nou pati pou. M etone tande ke yo ta ekate m nan sètifikasyon an alòske pou 2 rezon fondamantal pami tan dotr ki pa gen fondman. Dabò yo di m libere 2 meksiken nan dwòg ki sot Okay ki vin Pòtoprens pou lajan. Adm Paquet ki transfere pou se malvèrsasyon konu de tous nan pakè a li di ke m vòlè tout kò deli pakè yo e mwen reponn mwen di pa yon nòt de denonsyasyon konseye minis Dorcé moneye pou kapab e enfliyanse 2 lòt konseye pou yo kapab kanpe anfas mwen nan bay sa se paske jisteman. yo te genyen akwentans yo moneye par le minis Dorcin e ki li menm te mande m de bagay pou m fè pou li m pa t fè yo. Li te mande m libere Sonson La Familia m pa fè l, li mande m libere Anglè Estime m pa fè l, li mande m libere nan odyans sur le benefis de la loi de Lespinasse Lakwaabi m pa fè l e ke mentnan tant dot bagay ankò. Li te mande m bay konklizyon favorab nan yon demand men leve sou 4 polisye ki nan. Dosye prezidan an m pa fèl ok li fè lòt moun fèl mwen m pa fèl aktyèlman m pa di polisye yo yo koupab de sa yo reproche yo si yo pa si yo pa gen anyen kont yo yo ka libere yo Sou ki kritè li mande w libere moun sa yo? Bon paske se kabinè l ki te fè dwa ki te fè demand an men leve a kòman yon nèg minis pou kabinè w fè demand an men leve. E nou tande hein, se kan menm de zakizasyon ekstrèmman grav hein, sitou a la fen misye dou ke Berto Dorcé te mande libere 5 polisye ki enplike nan lanmò prezidan Jovenel Moise. Eske nou tande medam mesye, san konte Sonson la familial. Donk se serye akizasyon sa yo, epi pa bliye nan moman nap pale la nou di ke jisteman gen plan kap fèt la pou Berto Dorcé sove al Cuba pou l ka pa jwenn arestasyon. Wi Salomon. Wi, avan ke n pase sa Lomana vle ke nou konnen ke Bertho Dorcé li menm ki genyen pou l te reponn on dezyèm konvokasyon ebyen dcpj ebyen pou trafik dam epi minisyon ebyen Bertho Dorcé ebyen misye li menm li pa reponn li gen entansyon pou l al Cuba l ap pase pa Repiblik Dominikèn ebyen se sa ke enfòmasyon ki sanse ap sikile dan lè koulwa ebyen ansyen minis jistis ki te kondane an 1997 pou trafik. 2 stupéfiant Bertho Dorcé ki pa reponn yon dezyèm konvokasyon e a la C e a la dcpj ebyen nan kad dosye e kagezon zam epi minisyon de Pòdepè. Mentnan misye ap efektye anpil demach pou l kapab vwayaje vè Kuba, li ap pase pa Repiblik Dominikèn pou kapab evite sibi menm sò ke Robinson Pierre-Louis ki se manb kabinè li ki li menm e lòske misye te minis jistis e byen ki enkasere o penitansye nasyonal e byen nan kad dosye kagezon dam sa e pi minisyon a pò de pè e nap pote ke ansyen nimewo 1 e ministè la jistis la e ki resamman sanksyone pa le kanada pou trafik dam e de. e fè relasyon avèk dè gang ame. Bon, nou panse ke e Salomon e dosye e Bertho Dorcé sa, mezanmi, se yon gwo dosye lè ke tout moun te e sezi lèske e premye minis sa li menm li te fè chwa de e mèt Dorcé e ke anpil moun konnen lè l te e jij de pè e misye te nan yon seri de bagay, misye te nan vòlè, l te nan yon pakèt bann lè epi kounye a Se li menm yo mete, men se tou nòmal, nou panse ke se konsa li menm li tap toujou e pare pou l mande ansanm avèk nenpòt ki otorite pou lèche te ka lage bandi parèy li, piske nou konnen ke misye se te avoka gwoup Sojenè, e ki pè Dimitri Vorbe la, men se yon bagay ki lojik ke misye tap toujou fè tantativ pou lèche te kapab libere yo, men piske e Jacques Lafontant mete kaka chat la deyò, nou panse ke e se yon dosye nap swiv. Salomon. Bon, e Pradel? E jis avan n antre nan dosye Eberto Dolce a, men gen yon non mwen site, mwen pase sou li rapid, humm, e le fame Jean Marie Guillaume ki mouri. Paske e pa moun nan dyaspora a konnen kiyès ki Jean Marie Guillaume non. Jean Marie Guillaume se youn nan moun ki te konn ap pran kòb apèl dyaspora yo fè Ayiti. E se youn nan moun tou, nan kesyon 1 dola 50 lan, bay kesyon enfèmye a, ki se youn nan pwomotè l. Tande byen wi, e Jean Marie Guillaume, Jean Marie Guillaume ap mouri la. Jean Marie Guillaume, si se pa t e messenger, se pa t WhatsApp, sa vle di, frap pi mal pou dyaspora yo, san konte dola 50, dola 76 dyaspora yo, li te vòlè, yo bay Mateli. Bay se yon nèg ki te travay byen, e e sa e sa mwen di nou sa, gen de non moun wè k pase la, nou pa pran, nou pa kouri avè yo. Al konn fè nan piblik la, kiyès ki mouri an, e lè y ap mande pale pou moun pa al pran lapèn twòp, pou moun pa al kriye, pou moun pa al fè matichè lòt yo gon, gon, gon, gon direktè k mouri. Enben. Jean Marie Guillaume tan, pa bliye mwen di nou, se youn nan moun ke map konekte kesyon afè dyaspora yo sou Ayiti, e menm dola 50 lan, se youn nan moun ki ta fè menm pwopoze bagay sa yo, se youn nan moun ki fè anpil kòb, se youn nan moun tou. Tou dènyèman la gen yon gwo pay ki te vle vin enstale ann Ayiti kote nan konferans avèk Nascom et Githey e nou pral wè Jean Marie Guillaume pral pran kòb anba tab pou anpeche nan kou pral vini an. Èske ou wè lè w wè direktè sa yo mouri anndan peyi a olye w jwenn bon bagay de yo, olye w jwenn moun ap bat bravo pou yo ou wè se de repwòch se moun ou wè moun yo yo rejwi nan malè direktè yo se pa fòt moun yo paske nèg sa yo Se yo menm ki alimante kesyon bandi, gang an dat peyi a, paske se yo menm ki koz moun malad. Bon, nou wè yon dosye lajistis depi kèk tan la. E Jean-Marie Guillaume? Jean-Marie Guillaume, ou menm nan dyaspora, lè w tande, lè foto de WhatsApp la, apèl peye yo, se Jean-Marie Guillaume, e men ki te montre Martelly kòman pou l apote lajan pou dola an, se Mèt Ilder WhatsApp Uni Soleil Diaspora yo anba men Jean-Marie Guillaume ansanm avèk ekip phtk a jodi a la e ki nan Ah misye bon gwa yon kansè ki te desanm lale la etazini e rive live e bon kansè depi wap manje lajan pèp sa wap manje lajan moun mal enben jodi a la enben Jean-Marie Guillaume enben nou kapab di enben li ale li pati men mwen anpil moun Olye sa fè yo lapèn, mwen wè se rejwi y ap rejwi paske yo di Jean Marie Guillaume se youn nan moun ki t ap kolekte lajan pote bay Joseph Michel Martelly toujou. E nou te di l wi medam mesye, nou te di l 2023 sa pa vin pou jwèt. Depi se moun.